Ou wè, li gen Naïka, li gen Christie. Ou wè moun sa yo? M ap pase yo. Menm Deborah ou wè ki fè byen pou mwen. Ou wè si Tava vin kont mwen, konnen kraze m m ap touye ak pwòp men m. Se twòp pwoblèm, twòp ou reflechi twòp, ou panse twòp a dè bagay ki estrèmeman pa nòmal ki fè ke tèt ou te vin pati an. Men se pa twò gwo bagay nati. Konnen nou kanpe nan solèy la, an al kanpe pa lòt bò a la paske li pap bon pou nou. M te ka panse sa tou wi sitou plis pou. Lè m te wè w nan lari a, m te wè w ke nan yon eta ki pa t twò nòmal, m te wè w nan yon move eta. Mwen jis wè w nan yon eta ki pa t twò nòmal. Bon, paske m pa fin konprann ke yon fason te yo pa t ka esplike m anyen, m pa t ka di m anyen, m t ap toujou fè tèt mwen refleksyon. Yo pou te Sa k ta rive moun sa ki fè l nan eta pa yo konsa Kounye epi m te ansanm avè yon lòt frè m epi frè m nan di bon pa gen lechwa non m prese ann ale m di non m pa ka ale m di bon ke m pa ka Pou se frè m ye li te ka nan eta konsa tou se yon lòt moun ki ta ka wè l ki ranmase m di fò pa mal pou mal menm si ke wè w te gen yon pwoblèm pa t gen moun ki te ede w men Papa m di pa panse konsa epi tout sa m fè pou nou pran pou mwen lan siman voye pa vle men apre sa m di bon li mèt ale m ap rete kounya l ale voye m monte machin nan l ale epi m wè yon kamyonèt se kamyonèt ki t ap pase epi m pale ansanm avèk mesye a m di ede m di se frè m yo ye m di m pa konprann nan ki eta w rive la m di m pa konnen bagay sa yo nou gen kèk jou depi n ap chèche w nou pa wè w m pale ansanm avèk mesye kamyonèt la m te santi se frè m epi vrèmanvre li pran.